Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Deja, Trè bon weekend an notre compagnie kòm toujou paske nou konnen depi se moman sa yo ki rive nou toujou diw trè bon weekend mè ekoute vous qui etes en Haïti je peux vous dire tout simplement weekend kazanye paske bagay la pa bon se rete lakay ou pa sòti paske depi ou pa yon grande puissance ebyen gen bagay ki rive w lap rive w nèt tande byen batay nan martissant tèt chaje wi la mezanmi batay la tanmen ankò hier genyen yon gwo afrontman nan martissant Antre nèg vilaj yo, bon map mande m eske nèg gran ravin te nan batay sa tou avèk lè jan fas ak mesye krisla yo. Yon gwo batay wi mezanmi. Paske yè gen anpil bal ki pati nan zòn nan. Men ekoute, ou menm ki ap tande ou anvi di tèt ou, sa kap pase konsa? Eske nèg sa yo ap kite batay la? Eske yo pap fon jan pou kapab bay moun yon ti lapè nan zòn nan? Men ekoute, se pa pou ojodwi. Paske si gon klan ki ap mal mennen lòt nèt paske. Nan batay sila a, jodi a w tande tèl gwoup touye de twa sòlda pou tèl gwoup, demen w tande se gwoup ki te viktim nan ki li menm pote boure sou lòt gwoup la. Donk sa vle di, m ta kapab di s on Real Barcelone ki gen Cristiano e Messi. Aparaman ou poko konn kiyès ki pral bat, se lè foutbòl fin jwe, 90 minit fin. Epuize, epi wap fini pa rann ou kont ke pou di ah ok humm quelle deception pour les Barcelonais, quelle deception pour les Madrilènes men se konsa bagay la ye. Ebyen Matisan yè batay nan 4 la tande batay sa te konsantre nan yon raje dèyè do Palmera. Yè pandan nan yon emisyon gen yon moun ki di ah RL Prod'Bay la pa bon menm non nan Matisan. Mete dwon ou anlè. M di, tèt chaje. Lè m al mete dwon anlè, ebyen, m jwenn kèk enfòmasyon. Men ekoute, dwon nan te rive yon kote l pa t ka gen sinyal paske tèlman te gen anpil bal ki t ap tire. Tande byen. Batay la kòmanse nan zòn inè de laprèmidi. Kèlè le trik itilize pa. Les hommes de ti bwa. Nèg ti bwa yo antre nan raje nan waf la. Men kòman yo fè reyisi pou kapab antre nan raje a? Ebyen, pandan genyen machin k ap vin pran gaz, nèg yo pwofite pou kapab pase. Tande byen wi! Se kanmenm yon bon trik. E lè yo rive la, yo gentan gen yon pye anplis sou nèg Vilaj de Dye yo. Nèg Vilaj yo yo menm tou, fè yon strateji. Yo file kò yo la, yo antre nan yon raje tou. Kounye a genyen 2 gwoup ki anba raje a. Youn sispèk lòt, bal deklanche. E finalman m ta kapab di nèg yo kòmanse pete bal. Pete bal, pete bal, pete bal, pete bal. Lè. Nou rive nan yon moman kote ke nèg vilaj yo vin genyen yon pye anplis nan batay la. Yo pral pote boure sou nèg ti bwa yo. Paske, pa bliye, m toujou di nou sa, e nèg vilaj yo, yo batay yon jan bosal. Anpil nèg nan nèg ti bwa yo, paske lè w pran de gwo sòlda, nèg sa yo batay avèk taktik. M ta kapab di e. Se kòm si ou pran yon ekip kap pote boure epi lòt la li menm lap eseye opere pa kontra atak. Se 2 sistèm sa yo ki rankontre. Epi kounya la bal ap tire pandan nèg vilaj yo pral pote boure an bèt tankou jan nèg yo toujou renmen di sa ebyen cha a parèt. Cha parèt an granmoun, cha vin sipare batay. Epi sa w tande a la cha kòmanse ouvè bal. Eske cha a tap sipare batay vre? Paske cha te vini, m ta kapab di li plis repouse nèg izo yo. Paske ekoute, si a 2 bèt, men gen youn ki pi vyolan. Ebyen, sa k pi vyolan nan moman yo chwazi chase l. Se sa cha te fè. Pa bliye ke genyen anpil polisye ki genyen yon move souvni de Vilaj de Dye. Donk aparaman, nan 2 pa bon yo, lapolis sipòte youn nan yo. Men, ofisyèlman n pa ta kapab sipòte Izo. Paske, e les gens de village, e yo menm yo fè du tort, yo koze du tort ak lapolis. Brèf, cha vini, nèg Izo yo oblije fè bak. Pandan nèg yo fè bak, e nèg yo pretekste ke yo kite zòn nan. Men yo toujou la. Nan yon lòt moman ankò, men lòt nèg Ti Bwa yo toujou anba raje a. Nèg yo pral fè yon pote boure ankò an fòs. Pandan cha ale, pote boure ankò. Se la a lòbèy pral pete. Tande byen wi! Se la a lòbèy pral pete. Paske, enfòmasyon yo fè kwè ke gen nèg ki woule atè. Bon, nèg yo gen lè gen enfòmasyon lame. Nèg yo woule atè anba bal. Gen yon sòlda, pandan l ap pote yon lòt sòlda, li pran bal. Gen plizyè sòlda ki grav anpil. Gen youn. ki li menm al mouri nan site kabrit gen yon lòt sòlda nèg vilaj yo pran yo trennen l e daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen se ke pa ta genyen viktim o nivo de kan vilaj la kounye a la jis avan nou vini avèk kèlke analiz kèlke kòmantè sou batay sila a sa dat wi antouka e gen kèk ti videyo nou vini avèk yo pou ou videyo sandal. Kepi, nèg ki tap filme a di, Gade eta nèg yo. Gade kòman y ap batay. Gade sandal yo. Li menm se, kòman yo rele bagay sa ankò? Èh, mak sa, se Louis Vuitton ki nan pye l pou l batay. Sa vle di, li menm l ap batay an bòs. Tèt chaje. Antouka mesye, bagay la li rèd. Paske banm di nou. Sa map gade la yo chak jou batay. Jounen jodi a se klan sa ki ravaje de twa nèg pou klan sa. Demen si Dye veye klan sa ki li menm ravaje de twa nèg pou lòt klan. On en a marre. On en a marre. An tou ka euh ann gade ti video sa yo. Epi aprè nap tounen. Men gad eta men chèf. Gad eta bagay nèg kris sa yo mete ap vin goumen Gad eta bagay nèg kris sa yo mete ap vin goumen Men m ap lonje pye m Yon sèl grenn nèt sèlman m ap moutre Men a sa m ap goumen an Tande mesye Men a sa m ap goumen an Ban m moutre nou yon bagay Men a sa m ap goumen an Sa m ap goumen an Men avè l Men a sa m ap goumen an Bann grapyay Gade Gade Gade tout tèt tout tèt sandal yo dekale chèf gade men men men men asan nèg ti bwa ap goumen men men men bagay yo met nan tèt yo men bagay yo met nan pye yo men men men men men gade gade ey ey sa e sandal bèl bòs sa e sandal bèl bòs lwi viton e sandal bèl bòs kap goumen avè nou tande bann grapyay men men chèf chèf toujou kenbe timoun nou yo konsa men nou e. Meni. Depi maten map goumen malgre l sal sa pa ka dekole menm. Meni ou wè sa l make la Louis Vuitton men pa grapyay yo men yo men yo bay mil goud bay mil goud bay 500 goud bay non bay mil goud mil goud sa yo vann meni mil goud men bay mil goud nan pye nou men yo men men men men bon lò men bon lò. Men lò a. Men lò a men. Men. Men nou wè sa map goumen. Men a sa nèg ti bwa yo ap goumen men. Men ni. Nèg sandal yo tou dekale yon pakèt moun sal. Pakèt grapyay. Sandal pyese kole ak reziklou. Men sandal bèl bòs. Ay kat elektoral yo Dechaje m 14 Men vye jile sal yo vin goumen an Yo gen yo gen transpotè. Hum. Hey. Operasyon Bagdad. Ebyen fò n di ke genyen 2 sòlda ki yo menm tonbe. Sa se sa nou konnen. Youn rele Sonsonn, lòt la rele Rey. Men eske se rey oubyen ray? Men aparaman m ta kapab di rey paske sa sekri RAY. Epi enfòmasyon yo fè kwè ke nèg sa yo se ta 2 valero sòlda. Wè 2 gèrye. E finalman bon nèg sa yo tonbe nan batay la. Se toujou konsa paske depi ou nan gè, ou nan batay, atann ou aske petèt jodi a ou kapab genyen. Demen ou kapab pèdi paske la guerre, la bataille c'est comme un match de foot. Bah oui, si ekip la prepare pou ou, ebyen li menm sa kapab rive ke li bat ou. Nou wè video tou kote ke Izo ap montre jile par bal, chargeur, radio communication yo pran paske bal la te telman cho yo vin kwense nèg yo, nèg yo pat gen le chwa se oblije kouri. Eske nou konprann? Donk sa vle di ke fwa pase a nou sonje. Nèg yo fon pote boure la a, m pap ba w manti, yo lave nèg vilaj yo, yo fè nèg yo kouri, yo menm pran tèritwa sou mesye sa yo e fò m di nou ke m ta kapab di Izo se tankou yon moun ki toujou ap prepare kontratak. Sa vle di sa kapab rive a nenpòt ki moman. Lèl fon pote boure l pote boure bosal. Men ekoute. M te vle di nou ke batay sa poko ap fini paske Krisla se kelken ki rankinye m toujou di sa si w fè l yon bagay tan ke li pa vanje ebyen e wap toujou sou kè li. E nèg yo te antre yo touye ti Jid yo antre nan fyèf nèg yo nèg yo te oblije fè bak men jounen jodi a la yo retounen nan batay la. Ebyen kris la pa deside padone neg sa yo e fòn di ke a chak jou se afwontman pandanstan popilasyon an ta swete ke pou gen yon ale mye nan wout lan paske chak jou batay sa m ta kapab di Li kontribye tou nan apovri moun ki fè zòn sa. Konprann byen. Si yon moun konn sòti Matisan, l konn sòti Kafou, l al fè aktivite Pòtoprens. Jounen jodi a la, pa d aktivite. Si yon moun konn sòti Pòtoprens pou l al fè aktivite nan zòn Kafou a. Jounen jodi a la ou ta kapab di pa d aktivite. Paske ou pa konn kilè y ap gen yon pwoblèm. E tanzantan. Se moun k ap tonbe nan Matisan, tanzantan se bandi k ap tonbe. Men ekoute, mwen menm panse ke m ap ba nou konsèy mesye. M konn ap di nou li lè pou n fè lapè, bon nou pa sou sa. Nou tande men nou pa aplike. M vle ba nou konsèy, èske nou kapab mande popilasyon an pou l ba nou zòn nan nèt pou petèt yon de ou twa jou? Epi nou batay sak genyen yan epi la va proteje popilasyon an men gon pwoblèm pwoblèm se ke gen gwoup si yo rete popilasyon ap toujou nan enkyetid paske yo konnen ke gwoup sa li menm li pral fè ekzaksyon se la pwoblèm nan wi men il revyen a la polis dasime sa responsabilite paske fas ak sitiyasyon sa ou pa kab rete ou kwaze bra ou epi yon veritable lese ale ke mesye yo menm konprann ke yo se le dye de la tè. Yo fè sa yo vle hein. Antouka bagay la te vreman dur au niveau de Martissant donc nap tounen un peu plus tard pou yon lot emisyon en attendant nap chache lot enfòmasyon poun kapab pote plis detay pou ou. Antouka merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dire que vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.